Mwen yon reyon limyè briye nan dezè a mwen santi m pa ka rete fòk mwen ale soti nan kote sa rive nan dezè a mwen konnen kote sa fòk mwen ale. Medam, matmwazèl e mesye prezidan Luis Abinader pou yon dezyèm fwa lage imigrasyon dèyè 5 politisyen Malgre yo fin sanksyone yo, yo toujou ap flannen sou teritwa dominiken an. Medam, matmwazèl e mesye, selon direktè imigrasyon an ki se Venancio Alcantara, deja gen yon ankèt ki louvri, kote 5 politisyen sa yo kache pou yo jwenn yo. Men kiyès yo ye? Nou pral ba ou detay. Dosye asasinat jounalis Tess Gary nan Okay, medam matmwazèl e mesye, gen koze pou konnen. Si mwa aprè jounalis la fin asasine, jounen jodi a si n ta mande lajistis nan Okay nan ki nivo dosye a ye, yo ap di m lankèt se pourswit. Men, medam, matmwazèl e mesye, eske ou konnen jounalis sa a ki tonbe e jiska prezan nou pa janm tande yon moun arete nan kad ankèt sou asasina l, se de gwo dosye l te touche nan Okay? Nou pral ba w dosye a, ou mèt rale chèz ou chita. Masak nan Sous Matla a aktyèlman la a fòk mwen di w anpil kretyen vivan se chen k ap manje kadav yo. Men, kite m di w yon bagay, sa k ap pase aktyèlman la a nan rantre Nò peyi a, èske ou konnen gen anpil politisyen ki responsab? M pral ba ou dosye a. Fouco zanmi m enfo pa ou rantre lakay ou pou yon lot edisyon spesyal. Medam matmwazèl e mesye, bonjour, bonsoir. Zanmi pa ou Fouco ki rantre lakay ou pou yon lot edisyon spesyal. Aswè a la gen anpil, anpil koze nou pral pale. Nou salye Christine, nou salye Joseph, nou salye Geffrard, nou salye Edner ki branche, sa fè nou plezi. Ebyen, medam, madmwazèl e mesye, djòb pa ou se pataje pou tout zorèy kapab tande ebyen enfòmasyon ke nou pral bay la la. Abinader, medam, matmwazèl e mesye nan jou pase yo te soti yon lis, lis sa ki te genyen 39 politisyen mele ansanm avèk chèf de gang k ap teworize moun nan peyi Dayiti ebyen yo sanksyone yo e moun sa yo pa gen otorizasyon pou yo pile teritwa dominiken an. Nan lis sa, frèzesè byeneme nou te jwenn yon pakèt ansyen palmantè. Ebyen, jounen jodi a, ajan imigrasyon te nan lari selon divès enfòmasyon ki rive jwenn nou. E gen 5 ayisyen pami 39 ki te nan lis la ki toujou an Repiblik Dominikèn. E medam, matmwazèl e mesye, 5 ayisyen sa yo, se 5 gwo otorite, se 5 gwo ansyen chèf nan peyi Dayiti, se pa ti malere pye blanch. Se pa chèf de gang yo pase yo menm, yo pa preske sikile, yo toujou rete nan baz yo, malgre ou tande la polis ap chèche yo aktiveman. Se toujou konsa. Ebyen direktè imigrasyon ki se Venancio Arcantara, ki sa li di? Li di gen yon ankèt ki deja louvri pou jwenn 5 ayisyen sa yo, mare yo byen mare. Nou konn wè gon seri de ti machin yo mete moun yo lè ke imigrasyon ranmase yo pou yo mete yo nan ti machin konsa pou yo al lage yo sou fontyè a pèp ayisyen. E nou konnen Repiblik Dominikèn gon sèvis ransènyeman ki anraje. Kote w ye yo kapab twouve w. E mesye sa yo ki lòt bò a pèp ayisyen se pa nenpòtreki. Se de gwo otorite, nèg ki envesti divès milyon lòt bò a. Jiska prezan ki rete an Repiblik Dominikèn. Malgre lis Abinader te soti a, lis la yon ti jan tèt anba, lis la gen patipri. Paske gen yon pakèt moun Kanada ansanm avèk Lèzetazini sanksyone, yo pa nan lis Abinader la. Men jiska prezan gen yon seri de nèg non yo site nan lis la ki stil toujou an Repiblik Dominikèn. E direktè a di l ap pati dèyè yo kote yo ye yo ap jwenn yo. E pa bliye pèp ayisyen, nivo teknoloji an Repiblik Dominikèn nou nan peyi Dayiti nou pa gen bagay konsa. Nèg la ka la ansanm avè nou l la nan Dèlma epi w tande lapolis ap chèche l. Li gen telefòn, l ap pale, l ap regle tout aktivite l epi w tande yo ap chèche l. Men an Repiblik Dominikèn, yon kout apèl sèlman sifi pou yo lokalize w. Bon, si yo serye nan sa ke yo di a. Yon kout telefòn sèlman sifi pou yo lokalize w. E ou kapab raple ou kòman yo te arive mete anba kòd Rodolphe Jean epi remèt li bay FBI pou rantre Ozetazini ansanm avè l nan kad dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Donk se pa menm jan ansanm avèk nan peyi Dayiti, yo dou yo ap chèche yon nèg, nèg la la. Nèg la atè a la, pèp Ayisyen, l ansanm avè, bon l menm gen otorite k ap fè kouvèti pou li. Men an Repiblik Dominikèn se diferan paske yo gon sèvis ransèyneman ki anraje. E tout fwontyè yo konekte depi ou pase yo ap wè. Yo ap pran yo ap pran anpwent ou ou sou sistèm nan kareman. Donk si yo wè ou te tcheke ou antre jiskaprezan ou pa pase. pa fontyè ni tou pa pase nan ayewopò pou kite peyi a se ke ou stil toujou la e konsa tou sa ka rive gen kèk apèl ou pase yo wè ke san repiblik domini an repiblik dominikèn ou ye kareman yo lokalize ou ebyen medam matmwazèl e mesye direktè imigrasyon an di gen yon ankèt ki de ki deja louvri nenpòt kote mesye sa yo al kache ebyen yo ap twouve yo kanmenm mete yo anba kòd. M ap raple ou aprè ke Repiblik Dominikèn te fin mete lis la deyò genyen ansyen premye minis Evans Paul ki pale ki denonse li di se pa bon sa y ap fè la pa bon se pèsekisyon, Nenel Cassy soti nò, Don Kato menm kout bwa, e nou pral genyen Senatè Youri Latortue li menm li di se pwodiksyon nasyonal l ap fè. Repiblik Dominikèn rayi l pou poul yo ansanm avèk rapò Petwokaribe a. Donk men jiska prezan genyen ansyen senatè Garcia Delva ansanm avèk Rony Celestin jiska prezan ki poko mete nòt deyò. Eske se tayo ki toujou an République Dominicaine paske nou konnen mesye sayo gen anpil anpil byen lòtbò a. Antouka medam matmwazèl e mesye yon dosye nap rete swiv de prè pou ke nou konnen kiyès ki rete lòtbò a jiska prezan ki pa deside tounen lakay malgre lawont sa malgre imilyasyon yo mete w nan menm lis ansanm avèk chèf gang pandan ke w te otorite lakay ou e pou stil toujou rete nan peyi moun yo nap kite sanwont se diw pèp ayisyen. Se tris wi, wap gade bèl bilding konbyen milyon, kouran 24 sou 24, hein, pa gen pousyè, bèl lakou, bèl pisin. Epi ou wè, sa vèk rad ki sou ou a, yo ap trennen w, yo mete w nan ti bwat pou al pase plizyè jou yon kote san benyen, apre sa yo al lage w sou fontyè a. Lakay pa w pa t janm gen kouran paske tout lasent jounen se manifestasyon ou t ap fè, ou t ap bloke sa k te gen volonte pou te mete kouran. Lè poto elektrik te achte akoz bòs ou ap pèdi kontra 12 milyon l konn ap touche san ke pa janm gen kouran ebyen sa w fè non m sa w di w pa p kite l pase ou prefere al konstwi aletranje pou ke ou jwenn kouran men malere ak malerèz pa gen dwa jwenn kouran nan peyi Dayiti. Ebyen jounen jodia wap mache tcha tcha ou te gen bel twalet ou hein ou peze kloup ou rrrr ou floch sistem ou byen enstale ou koup ou pase dlo cho dlo fret gen kouran ebyen kounya la fò retounen lakay ou pou al chèche bwa pou mete dlo sou dife pou chofel pou benyen. Kounya la ou pral nan twalèt se pou m rive sou twalèt la epi pou ravèt ap jwe gita nan kòd grenn ou pa anba paske nou salòp twòp. Pou se pou ravèt jwe nan kòd grenn nou. Ou anlè kareman y nan nwit ou te ka ou vè pòt chanm ou epi w antre nan douch kap w rr ou distwè w kounya la ou oblije jwenn flach ansanm avèk chandèl. Ou oblije gon ti lanp tèt gridap. Pou w ap travèse nan lakou pou w ale anba raje a, lè w rive pou w ap kouri dèyè ravèt epi pou w chita epi pou ravèt menm ap vole nan kòt grenn nou paske nou salòp twòp. Nou kite lakay nou tou sal epi n al konstwi kay moun. Bann tiyon gran chimè n ap kite salòp. Sa tris wi pèp ayisyen. Al fè bon twalèt lakay nou. An venteyinyèm syèk, nou pa ka ap nan vip pip, nou pa ka ap twalèt anba raje. Nou pa ka nan fè parachit lakay nou. Al konstwi lakay nou. Al mete kouran lakay nou. Al mete tèt nou ansanm. Sispann gangsterize pwòp peyi nou. Si son bon bagay nou t ap fè, kwè m si nou vle, yo t ap plis chèche kolabore ansanm ak nou. E sa ki grav la frèzesè byeneme, Chaje ajan doub lòtbò a ki mete ansanm avèk politisyen sa yo pou destabilize peyi Dayiti paske tank Ayiti destabilize se tank l ap pi bon pou Repiblik Dominikèn. E se nou menm ankò k al chèche mèsenè pase sou teritwa dominiken vin touye prezidan nou lakay li pa ka fè nou konfyans. Menm si peyi l la te mete ansanm avè nou pou touye prezidan nou li pa ka fè nou konfyans. Kole bwa epa se pou bon si nou ka touye pwòp prezidan nou talè nou mouton konplo nou pran tèt lòt yo epi nal touyel tou donk nou vin yon menas pou sekirite lakay li mete nou deyò tounen nan peti pak nou an bann peti kochon san ke medam matmwazèl e mesye chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl mezanmi gen pawòl men pa gen bouch pou pale jounen jodi a sa fè egzakteman 6 mwa pèp ayisyen. Depi jounalis Tess Garry pèdi lavi l. Jounalis sila a ki pèdi lavi l se te nan dat 24 oktòb 2022. Nouvèl sa ta pral gaye sou rezo sosyal yo e non sèlman sa tou frè m ak sè m k ap koute m nan radyo kou nan televizyon, jounal entènasyonal, unesco. pil òganizasyon tou, ebyen yo ta pral pale de lanmò jounalis sa. Men kesyon kap poze, fas ansanm avèk yon seri de sanksyon, yo ap pran kont dirijan nou yo aletranje, non yo ki toujou ap site nan seri de dosye louch nan peyi Dayiti, pa janm gen swivi ki fèt. Donk jounen jodi a medam matmwazèl e mesye depi se moun ki mouri nan move kondisyon ebyen gen non yon otorite ki site ladan fòk ke nou skenk fòk ke nou kenbe dosye a pou ke lajistis kapab pwononse nou pa ka kontinye ap kase fèy kouvri sa Se telman nou tolere ti vakabon nan peyi a, lè ke yo kouri dèyè yo a letranje, kounye a la yo fè je yo chèch pou yo ap di nou rete kalm, yo pa suicide. Men se kwa l'histoire? Je ne comprends rien. E pi, fok mwen di ou, jounalis sila ki te rele Gary Tess, se te animatè emisyon Gran Lakou nan radyo Le Bon FM nan komin Okay. Ebyen 24 Octobre 2022 yo jwenn kadav jounalis sa abandone nan zòn Foko ki se katriyèm seksyon kominal nan komin Okay. Yo jwenn misye ebyen pèp ayisyen sou yon pon men se dlo kap monte donk vag dlo a vin mete misye anlè epi yo vin wè se li yo pran l. men yo tap chèche l depi nan aswè, yo pa t kapab gen nouvèl li. E nan 25 oktòb pral genyen komisè Okay la ki se Ronald Richemond pèp ayisyen ki pral konfime wi ebyen se kadav jounalis la ki pral idantifye Grace ansanm avèk fanmi l paske li te defigire konplètman m pa konn se tèlman yo bat li donk si fanmi an pa t abitye ansanm avè l franchman yo t ap di sa a se pa moun pa yo a. Ebyen pèp ayisyen, lè otorite lajistis yo fin fè konsta jounalis la, pyès mòg nan vil Okay pa t vle aksepte pran kadav la. Paske nan eta l te ye a, fason kadav la kraze a, yo menm yo pè mò a. Men kounye a la, anpil kesyon ap poze, poukisa jounalis la se konsa l mouri? Kiyès ki asasinen l? Kiyès ki ta dèyè asasina sa a? Ki dosye l te manyen ki fè ke se konsa li arive pèdi lavi l? Frè m ak sè m k ap koute m, gon bagay pou w konprann, lè w se yon jounalis, gen de dosye ki rive devan w, ou mèt tou rele fanmi w, ou di yo mèt fè ak desè a pou mwen wi. Paske dosye sa gen gwo bawon ladanl gen lanmò. E sa ki pase a si ke m pa denonsel pita ka pi tris. Si yon malere yon malerèz viktim m fèmen je m sou sa e mwen la pou m enfòme popilasyon an demen maten ebyen kapab gen yon krim ki fèt ki pi grav. Si sa pa denonse pou yon egzanp trase. Gen de dosye k rive devan ou, ou pral pale de li, gen de non w pral site ladan. Ou mete vi w an je, ou mete vi w sou tab la. Donk ou oblije rele fanmi w e non sèlman sa tou, ekri testaman w mete la pou si tout fwa ou ta pèdi. Men sa p ap anpeche w kanpe pou bay eksplikasyon de dosye sa. Pèp ayisyen ki kote lanmò jounalis la soti? Nan fouyezon nan kalalou pèp ayisyen fòk mwen di w nou jwenn anpil koze. Anpil nan nou aprè ke jounalis la fin asasine atravè deklarasyon fanmi l yo pral fè konnen tès Garry Li menm ansanm avèk Komisè Ronald Richemond nan Okay, se tankou lèt a sitwon yo te ye. De mesye sa yo ki te tankou lèt a siton. Sa ki pral pase? Komisè Richemond. te mete tès Gary anba kòd. Mare l te mare l pèp ayisyen, li te gen rezon pou ke li te mete jounalis la anba kòd. Paske jounalis la te fè tèt li pase pou avoka, tandiske l pat menm avoka e gon dam li ta menm te gentan pran kòb nan men fi a. Men sa pa ta pral pran anpil tan, yo ta pral libere jounalis la. Lè ou se dirijan ou di w ap trase egzanp, s on seri de moun nan sosyete a ki fè de dezòd, ou menm fò mache sou 13 ou pou pa pile 14 ou pou non w pa site nan yon seri de dosye louch. Paske, ou pa ka ap trase egzanp, ou pa ka ap mete prensip sou moun, Epi nan enstitisyon ke w ap dirije a, non w ap site nan kòripsyon. La a, m pa kache di ou, pa gen dlo k pou lave ou. Se menm jan yon pastè k ap di ou, wi pa fè adiltè, pa fè dis, pa fè dat. Epi yo kenbe pastè a, ansanm avèk youn nan ti jèn medam andedan legliz la, epi pastè a fè je l chèch pou l di ou konsa, se satan. Men lè frè a t al fè l la, ou pa t janm di se satan non. Lè Jack la tal fèl la malgré l pa marye li gen ti boubout li son kasav li tal retire epi koze a pale ou sanksyone l ou di l konsa l pa sipoze monte chè paske l sal men lè se pastè a ki gen madanm ki gen pitit ki kenbe yon ti sè m pa kache di w li vide levanjil sou li yo bare l ansanm avè l li di w se satan le dyab ki fè sa. Sa yo pa gen oken sans, sa ap fè ou pèdi kredibilite ou. Donk medam, madmwazèl e mesye pou nou fè swit ansanm avèk dosye a, nou salye komisè Richemond pou gwo travay l ap fè nan jiridiksyon Okay la. Pandan dènye moman yo la ki lanse oultimatòm fas ansanm avèk pwoblèm ensekirite k ap brase vil komin Okay. Kounye a la pèp ayisyen, a chak moun ki mouri, Gen yon koz okazyonèl e non sèlman sa tou, gen yon koz pwofon. Koz okazyonèl la pèp ayisyen, fòk mwen di nou, s on ti bagay byen lejè epi sa w tande a ki tou pase men gen yon jan moun nan vin pi lo pou kapab deklanche yon batay ansanm avè li te deja gen yon boul sou kè l pou. Gen yon sitwayen MIN sa ki vle di pèp ayisyen, misyon entènasyonal America je kwa. Òganizasyon sa ki nan sid peyi a, ki nan yon zòn ki rele Savanèt. La, blan an genyen espas ki genyen lekòl ladan, ki gen òfelina, etsetera. Tout sa blan ap vol tout sa blan gen poul voye li voyel bay smiley tirojèn ki se responsab ebyen sitwayen sa la poul peye pwofesè poul pran swen òfelina poul jere lekòl la ebyen pèp ayisyen ou konn sa misye fè i bay moun kap travay yo yon bouda monnen epi l kenbe pi fò lajan. E koze a pa fini la non. Lè blan voye kòb pou achte bagay, pou achte materyèl pou enstitisyon an, ebyen sa misye gen pou l fè? Li achte tout materyèl yo sou non l. Èske w tande de koze? Lè ke'l pran kòb li l'achte bayi sou non'l, donk kounya la enstitisyon an vin baganyen. Lè yo fache pa rapò ansanm avèk sa ki fèt la, sa w tande a, komisè Richemond, selon enfòmasyon n genyen, pral mete Smiley sa anba kòd. Mete yo mete endividi responsab sa anba kòd, Pandan misye dèyè kat miray, aranjman ap fèt pou ke pwosè kapab fèt. Blan vini ansanm avèk avoka, epi Smiley tou li gen avoka l ki pou plede kòz l. Sa ki pral pase pèp ayisyen, ebyen blan yo di, ah! Monchè Nou pap kapab non. Avoka blan yo pral rekize tribinal okay la. Fok nou konprann pèp ayisyen lè ke gon avoka ki rekize yon tribinal. Bon m ba nou yon egzanp. Mwen genyen pwoblèm ansanm avèk Mike. Pwoblèm mwen genyen ansanm avèk Mike la men lajistis la pou tranche. Men m santi jij ki nan tribinal la li byen ansanm avèk Mike sa ka rive l pran lajan epi moun ki gen rezon an l pa ba li rezon m pa fè jij la konfyans. M pa dakò pou se jij sa ki tande mwen menm ansanm avèk Mike ki gen pwoblèm. Ebyen, lè ke avokam rekize jij la, ebyen kounya la pèp ayisyen ki sa ki pral pase? Se lakou kasasyon kounya la a ki pral pran desizyon pou l konnen ki tribinal pou l fè tande dosye a. Sa ka rive, mwen pa t dakò pou tribinal premye enstans Pòtoprens tande dosye a, epi lakou kasasyon voye m kwadèboukè. Li voye m Gantye, li voye m Tomazo. Donk, kote m ap santi m alèz, kote ke m ap santi pa gen patipri, pa gen lajan ki kapab bay pou bay jistis a sa ki pa merite jistis e tò a sa ki pa merite tò. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, sa ki pral pase nan dosye a, apre jij yo fin, apre avoka yo fin rekize tribinal Okay, Pandan yo rete yo ap tann lakou kasasyon ki pou deside ki tribinal ki pou tande dosye a, sak pral pase nan koze, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, ebyen Smiley libere san jije. E kiyès ki pou libere l? Pakè? Kiyès ki responsab pakè? Komisè? Hum. Kounye a la, sa ki pral fè skandal nan lari, fanmi Smaely ta menm vann yon kay pou 50 mil dola ameriken. Yo bay komisè a tipa tipa l 18 mil, epi misye lage. Misye lage san jije. Lè koze sa vin pran lari, jounalis la li menm, ki te deja gen bouch long ansanm avèk komisè ak demare l, ki te met prensip sou li, li di, a, komisè, bagay la pa ka pase konsa. Sa w tande a? Emisyon gran lakou pral fèt. Gran lakou pèp ayisyen nou konnen nan kilti lakay nou kisa sa vle di gran lakou. Donk se tout timoun ki reyini, granmoun ap tire kont, devinèt, tim tim bwa chèch, nap manje mayi, nap bwè te, gen pen epi lin ap monte, boukan dife, gen plezi. Donk gran lakou pral lanse, tout moun okay rete An atant yo ap tann kisa ki pral pale, ebyen jounalis la vini, li lage dosye ebyen komisè a ansanm avèk dosye blan yo plis smile. Hum. Lè pawòl la lage donk okay cho tankou on dife. Pase moun yo rele anmwey men ke komisè a ap libere moun san ke l pa pase devan lajistis tandiske gen ti malere k ap kwoupi nan prizon depi 10, 15 lane. Pou plis detay pèp ayisyen, ban m fè nou tande voice sa. Wi frè m Gaston Espagne. Ok. Alon moun Nèg yo di Komisè a pran 18 mil dola Lè misye pral bay kòb la Misye di Se yon lajan ponya li pral pran men manti se pa lajan ponya Ok. Se yon kay misye genyen misye vann 50 mil dola ameriken. Misye vann kay la pou 18 mil dola ameriken. Tèlman lè bagay la rive nan prizon sivil Okay, tèlman nèg yo ap fè prese, non misye te gen yon ti èrè ladan. Yo pa vle lage misye avèk èrè a. Bagay la retounen nan pakè a. Kounye a mwen menm sa m te oblije al konfime pou m konn se vre. M pale avèk 1, 2, 3 nèg anndan prizon an. Yo di m wi te gon bagay konsa. Paske lè yo konnen dosye a yo rekize tribinal la. E pandan m ap pale avè w la si m te gen entènèt la E kòm m ap fè nouvèl yo pandan m gade m wè plan m gentan fini, m pa gentan fin telechaje tout bagay. M genyen tout dosye kote ke yo rekize tribinal lan an antye. Ou menm e jiris ou, ou se avoka. Yo pa rekize yon jij nan dosye a, yo rekize tout tribinal la. Tribinal la an blòk. An blòk. Kounye a, yo libere. Kounye a, enfòmasyon di Smile Ti Wojèn ki libere a. Yo menm di se sou kont penitansye ke yo te ye. M pa ka di lè sa si se pakè ki ap siyen pakè men sa se enfòmasyon k ap veyikile. Kounya menm blan an li menm gen de plent ke blan an li menm l al depoze nan ministè lajis pou yo konnen kòman fè ti Wojèn fè libere. Èske w konprann sa m di w la? Men fòk mwen byen di w frè yo, yo p ap pale nan radyo, yo p ap pale nan radyo, sa e garanti m ba ou yo p ap pale paske mwen menm mwen te mande yo pou yo, Bwaye di l te mande yo pou yo te pale tou men. Yo pa pale 18 mil dola vèt selon frè yo ke Tirojèn bay. 18 mil dola vèt. Men si w ta tande yon nèg, bon m ap montre w kay la yon machin touye m, si w ta tande yon nèg di w ke l site non Smay, li site non Lyonel pou l di nèg yo pa pale de bagay sa, se sa di nèg la man. A yon nèg k ap chèche. Nèg kap chèche fason pou kel lage dirèk mwen menm nan tanm tou bagay fek m te di sa tou dènyèman frèm gran frèm zanmim mwen Richmond fon seri de bagay jodia poum jwenn kote poum mete pye sou koul e misye paka manyenm mwen garanti misye paka manyenm ditou. E misye paka fèm ou mèd. Misye paka menm manyen misye paka manyenm. Misye paka fèm ou mèd. Em pa pè misye jodi a. Dabò misye son nèg ki te manke fèm enjistis. Sa vin rete mwen mpat gen oken pwoblèm avè Richemond. Men jodi a la a Richemond son komisè gouvèneman. Kèlkeswa sa yon nèg ki te vle di l, kèlkeswa sa yon nèg ka di l. Nan ti kesyon ensekirite, misye mete lapè. Men konsa tou Lionel Baptiste frèm zanmim. Franchman touye bon moun li touye move moun. Jodia la mwen menm mwen fon seri de rezèv sim ta lage foto patnè a ba ou wap sezi wi wèm kenbel anba glawoun kòman li rele Wesley lèsa selon paske mwen menm pale selon pitit Wesley ki tap entèveni nan radyo le bon FM. Alepòk, sou baboukèt la kase se te gad li fòj. Li di komisè a pase pran pitit papa l a minwi wi. Lakay li. Anben, y al jwenn wè eske sa mouri jis Jera wi menn. Kafou di moun ki ta fè konsa e jij Bazil wi. Bon m pale yo avan m te repete li ba li sou telefòn nan. Si li pa vle pou li te manti misye ta pral fè kous nan gang la e yo touye misye de bra de mwen men konsa m pale mwen di w m pale an vèti de sa ke m gen kòm eleman eske Wesly pat mouri wi Wesly te mouri m pa byen konnen kòm pitit dadi se a minwi yo te pase pran l m pa konnen men un fè sèten un fè an sèten yo jwenn Wesly li mouri nan zòn Jera yo menase pitit la kal Donk, medam, matmwazèl e mesye pa bor isit, nou pa fè dosye. Se zo nou fouye nan kalalou epi nou jwenn dosye e nou poze kesyon pou ke nou jwenn eksplikasyon. Epi medam, matmwazèl e mesye apre jounalis la fin tonbe, ou pral genyen fanmi jounalis la, madam avoka ki pral pran laprès pou di a kiyès jounalis la te gen pwoblèm. Jounen jodi a sa fè 6 mwa depi jounalis la tonbe. M ap poze kesyon, nan ki nivo lajistis ye ansanm avèk ankèt la nan Okay? An n tande fanmi jounalis la kounya. Sè ke mwen menm antan ke madanm Tès, akonpanye de Vano Tès, ki se ti frè Tès Gary, nou aprann ke dosye Tès Gary nan kabinè denstriksyon, kiyès ki voye l, se ta pakè Okay ki se. Dirije pa Mèt Ronald Richemond. Alò nòmalman, mwen menm spesyalman, m pa pote plent devan pakè akoz de e Mèt Ronald Richemond, se li menm ki enplike nan zak asasina Tess Gary. E nòmalman, m pa konnen a ki objektif, kiyès ki pote plent devan l ki fè ke li jwenn opòtinite pou li depoze dosye sa nan kabinè denstriksyon. E nòmalman, mwen te toujou konnen èlmi Tess Gary se te Mèt Ronald Richemond. Rezon paske li te arete Tess Gary pou yon dosye ke enterè pou te arete l pou sa, e te arete l, li te vle ke pou l te dòmi nan prizon. Se avèk anpil dilijans ke avoka yo fè pou pèmèt ke Tess Gary te jwenn liberasyon l nan menm jou sa. Nòmalman Mèt Ronald Richemond se li menm tou ki te konn fè de, kòman m ta di sa, de menas kont Tess Gary. Tess Gary te toujou ap denonse l e konsènan de sa k ap pase nan jiridiksyon an ki pa bon. Tès Gary se yon jounalis ki t ap defann dwa popilasyon Sid la, answa dwa popilasyon ayisyèn nan. Nòmalman, e Tès Gary sòti ke li pa rantre, nou pa t atann de sa, e se yon bagay ki te vrèman choke m, m te konnen l t ap rantre, ke l pa antre, li vin disparèt, Mèt Ronald Richemond te pran e li te pale pou l te di ke Gary ap jwenn jistis li apre. Men, nòmalman jiskaprezan nou pa ko janm jwenn anyen ki fèt nan dosye sa a, e se si nou tande ke dosye a rive nan kabinè denstriksyon. Mwen ta renmen konnen e m di Mèt Ronald Richemond ke li pa konpetan pou li voye dosye sa a nan kabinè denstriksyon, se pou l rete ò pakè a, se pou l rete ò dosye sa a, pou l kite lòt moun deside sou dosye a. E pi nou menm, antanke avoka m yo, ki se Mèt Antoni Sirion, Mèt Maxon, e fanmi Tès, madanm ni, e nou depoze plent kont Mèt Ronald Richemond e nan Ministè de la Jistis. Nòmalman n ap tann Ministè de la Jistis deside sou dosye a, m pa kwè Mèt Ronald Richemond konpetan pou li tande pou li pran dosye sa pou l voye l nan kabinè denstriksyon. Pou nou anchene a sa e Madan Tess Gary di. E dosye a li toujou nan SDPJ. Se lapolis ki dwe kontinye fè ankèt yo. E yon bagay ke nou toujou vle poze. Donk sa a se fanmi an w t ap tande pèp ayisyen, madanm jounalis la apre ke jounalis la te fin asasinen. Ebyen! Komisè Richemond bò kote pa l tou te plase mo l aprè asasina a. Li te fè konnen vole ponpe jounalis la ap jwenn jistis. E l te menm denonse nan menm entèvyou sa a, kanpay denigreman k ap fèt kont li. Pèp ayisyen, kite m fè w tande komisè a. Si n sonje mach ki te fèt devan ayopò a, lè sa a. te gen yon jèn gason k mouri yo te di se manti ye men depi lè sa gen yon kanpay de denigre k ap fèt ok ki fè ke popilasyon an te reponn le 7 jen a yon mach ke yo te fè yo te di non komisè Richemond p ap fè yon pa donk depi lè sa yo vin wè ke popilasyon akwoche l a travay ke komisè Richemond li menm l ap fè donk se konsa ke. yon ansanm de moun mal entansyone ki deja lan politik deja oubyen ki genyen de bandi ansanm avèk yo, ki te lan lajistis deja ap fè yon kanpay de denigrans pou atenn mwen, pou desann mwen, pou detwi mwen. M di yo ke mwen menm, donk n ap kontinye travay, Tès Gari ap jwenn jistis. Paske li klèman, klèman tout moun wè l, e li menm li, li pa l, chofè a, frè l la, li deklare nan mikwo laprès e m panse ke l vèbalize paske aksyon piblik te deja miz an mouvman deja, nou kòmanse tande moun e se misye soti Kavayon li gen randevou avèk yon moun Pèjou. Tès Gary gen yon nimewo telefòn, moun nan gen yon nimewo telefòn. Donk demach yo, ebyen ankèt la ap kòmanse la. fòn jwenn moun nan ki ta pale avèl la tèt te mwen menm li tèt te nenpòt alyem ki enplike ou byen li te mèt te moun kòm yo di se moun ki nan dom ki fèl li te mèt te moun ki nan dom paske moun ki nan dom yo trè koni. Vwala, sa se te komisè Richemond apre asasina jounalis Tès Gary. Si mwa apre, Nan ki nivo dosye a ye? Komisè Richemond se li sèlman k ka ban mwen ti detay sou ankèt la, kòm etan done l te deklare, menm si se te moun ki te dè do l, menm si se te li k t ap pale ansanm avèk jounalis la, ebyen, hen, lajistis sipoze mete anba kòd, moun yo sipoze mete anba kòd. Donk, medam, madmwazèl e mesye, jounen jodi a tout bagay poze dosye smiley tirojèn sa humm ansanm avèk tès gari plis komisè richmon dosye lajan pale se youn nan kòz asasina jounalis la donk jiska prezan pa janm gen limyè ki fèt E men nan matmwazèl e mesye dezyèm dosye jounalis la te touche pou konnen. Toujou nan dosye jistis medya nan okay. Se sak fèm di dirijan nan pa bon, dirijan nan peyi dayiti. Lè ke non ou site, yo akize ou de yon krim. Pa sèlman kanpe di se pèsekisyon Se kanpay denigreman yo ap fè kont ou antanke otorite, gen desizyon ki pou pran pou retranche si ke ou pa responsab sa k fèt la vreman. Paske nan peyi Dayiti toujou gen kanpay denigreman k ap fèt kont otorite. Toujou gen pèsekisyon. Dèfwa moun nan fin fè afè l apre sa l di yo ap pèsekite l. Malgre yo kenbe l men nan sak l ap di se pèsekite yo ap pèsekite l. Se sa k fè wè pèp ayisyen, jounen jodi a pa rapò ansanm avèk tout sanksyon y ap pran kont yon seri de moun nan peyi Dayiti, nou konn tande non yo ap site nan vye koze deja. Men sa pa anpeche pou yo blofe nou, yo met nòt deyò pou di nou rete tèt frèt, yo pa swisidè, kontinye kwè nan yo. Kwè nan yo poukisa? Je ne se pa. E tandiske si son travay pozitif yo tap fè pou peyi ya, jounen jodi ya, yo pa tap siyen rezolisyon pou ap mande letranje entèvansyon militè pou vin met sekirite. Se paske mwen konnen sa m fè, ou konnen sa w fè, nou tout konnen sa nou fè, m pa ka pran desizyon pou m di lapolis Al mete lòd tèl kote paske m renmenm gang pa m nan tèl kote kounye a la m oblije e mande etranje pou l vin fè sa nou sipoze fè a lè sa m a di se pa mwen menm non bòs wè se etranje yo k debake k fè sa chak nèg gen grenn zanno yo ka yo fèv Donk lè ke se yon otorite non w site nan yon dosye ki louch, li enpòtan pou ke lajistis deside, retranche, fè sa k sipoze fèt, lè sa a manti ap sispann bay sou moun, jounalis p ap ka kanpe yon kote pou l lage yon dosye sou do paske l konnen lajistis la, ou kapab trennen l devan lajistis, ou kapab some l pou l vin bay eksplikasyon de sa ke l te di a. Eske nou konprann pèp ayisyen? Ebyen medam matmwazèl se mesye, dezyèm dosye tès Gary te touche, fò ke ou konprann, toujou nan Okay. Pèp ayisyen gon rezo mafya nan komin sila. Nan jou pase yo swa 23 mas 2023, nan aprè midi, gen yon òm dafè, ki mouri nan Okay. E òm dafè sa a se te Tart Murat. Men anpil moun konnen l sou non Bèl Boukan Murat. Ou konprann. Ebyen, lè ke misye fin asasine pèp ayisyen, kite m fè ou tande deklarasyon Li inexistant. E se sa ke bandi a yo menm finalman eksplwate. Lòske lari a li rete pou kò l. Li fò n gade byen donk nou menm malgre nou fè tout efò posib pou ke nou nan lari an, pou ke nou kapab rasire popilasyon an, pou nou mete yo an konfyans. Men nou pa sifizan. Lapolis sipoze deplwaye. E nap lanse yon mesaj bay direktè polis la. Direktè polis Prens Elbe. Prens Elbe. Okay pa pitimi san gadò. La juridiction des Cayes, le departement du Sud, se menm jan avèk departement de l'Ouest, de Nip ou byen de Latibonit du Nord. Donk sa ke y ap fè Okay la, m pa kwè Okay merite sa. Paske son konsta li pou tout moun k ap gade, tout moun k ap viv anndan vil la, ke gon prezans ki pa fèt anndan vil la. Otrefwa, tout moun te asiste ke te gen de pwen fiks, Ann nan vil la. Lè n pase Demapou, te gen lapolis ki kanpe la. Lè n pase anba 500 zan, te gen lapolis ki te kanpe la. E lè n pase bò kote Kafou Simon, gen yon patwouy ki te kanpe la. Lè n pase Jele, gen yon patwouy ki te kanpe, yon pwen fiks ki te kanpe la. Sa vle di gen 4 PF ann nan vil la. ki kadriye vil la wi loske bandi a li menm li fè dezòd li fè a avan poul kite vil la nap gentan jwenn li donk pf sa yo pa egziste anko m pa konn sak pase men yo pa egziste anko donk patwouy yo pa entansifye anndan vil la pa gen patwouy nan vil la donk sa bay bandi yo le chan libre. Donk Medam, matmwazèl e mesye, sa se te deklarasyon komisè a jou ke tant Murat te asasinen nan vil Okay. Apre deklarasyon komisè a, nan dat ki 31 mas 2023, komisè Richemond ta pral arete 2 endividi ki sispèk nan lanmò òm dafè sa. Eske ou raple ou videyo sa? Non m pa t nan diskisyon ankò non. Ok. M konn fawouche l. Ou konn fawouche l? Lè w ap fawouche l sa w fè? Lè m ap fawouche l? Humm. Nan bon jan an. Lè l konn ap bay. Sitwayen an fè konnen l konn fawouche men l pa t konn nan diskisyon ansanm avèk òmdafè. Donk, jiskaprezan 2 endividi sa yo, yo andedan prizon. Akizasyon k ap peze sou do yo sèke se yo menm ki ta responsab lanmò òmdafè a. E men medam matmwazèl ze mesye kitem rakontew story òm dafè sa ki ekstrèmeman enpòtan. Tag Bèl Boukan se yon òm dafè nan Okay ki genyen yon mezon motosiklèt. Men, selon deklarasyon divès sitwayen, òm dafè sa, pèp ayisyen, te genyen ti talmen. Sa vle di lal fin vann ou moto, epi moto tounen vin jwenn li. Donk wap mande koman sa fè fèt. Kite m eksplike ou. Ou fin achte moto lakay li, selon deklarasyon divès sitwayen nan komin okay, enfòmasyon ke nou kapab fè konfyans. Lè ke w fin achte moto, kay òmdafè sila a. Pandan ke w nan wout ou prale lakay ou, bandi rale zam sou ou l pran moto a. Men, kòm ou konnen jan ti pwovèb kreyòl la di, jou wanga, jou devenn nan dèyè w, wanga pa sèvi. Ou ka sezi wè w achte fresko epi l pa glase kareman. Ou kouvri nan mitan w, ou santi fredi w pa jwenn dra. Ou kouche nan mitan wi. Ou santi fredi ou pa jwenn dra. Ebyen sa ki pral pase, gen yon sitwayen, yon pov peyizan ki soti la kay li, vann ti kabrit, vann ti poul, vann kochon, vann pwa, vann may, etsetera, ki fon ti kob ki deside al achte yon moto. Sitwayen debake, kay tad bel boukan, li fin achte moto, Pandan ke li sou wout lap retounen Kanperen pèp Ayisyen, lè l rive sou wout Labòd, bò pon an, pou moun ki konn Okay byen, O o, bandi kwaze l rale zam, di bal moto. Misye met 2 men nan tèt li relanmrey li lage moto atè l, yo la rale zam sou li, li kase tèt tounen. Lè misye tounen, de min an tèt l ap rele anmwey li retounen kote l sot achte moto a pou l esplike ki sa k sot rive l. Li fenk debake, l achte yon moto epi men l rive nan wout, bandi rale zam sou li pran moto nan men l. Pandan misye ap rakonte pèp ayisyen l ap retounen kay Tad Bèlboukan, Se gade l gade, nonm ki sot rale zam sou li ki pran moto a ap pase antre nan mezon moto. Peyizan met de men nan tèt li kòmanse rele anmweyy! Mintad voye touye m pou l pran moto m sot achte nan men l lan. Diskisyon pete, moun kòmanse reyini. Lè moun kòmanse reyini pèp ayisyen, yo ap mande sak pase, eksplikasyon ap bay, ou konnen nou son nasyon, ti zen nou nou fò ladan. Ebyen komisè a pral debake, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, li mare tab byen mare, l ale ansanm avè l, li mete l dèyè kat miray. Epi yo mete òm dafè nan prizon pèp ayisyen sa ki pral pase aprè humm. Tat se pa sèlman po de ven li bay nan pakè m gen enpresyon se tout jaden an l leve l bay e tout jaden vin an l leve l bay nan pakè Sa w tande a? Li pral aranje l ansanm avèk ti malere a tou. Bandi te kontre l nan wout rale zam sou li a. Li ba li 3 fwa kòb moto a, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou. Epi, lè lajan fin bay, dosye kloz, Tat pral libere. Lè Tat fin libere, pèp ayisyen, Ebyen dosye sa a pral rive ankò nan emisyon gran lakou. Moun okay, pèp ayisyen kapab temwanye dosye a ki konn tande tèz Gary k t ap pale de koze sa a. E pa envante m envante l. Divès jounalis pral denonse komisè a pou sa ki pase a. Pase kòman w fè libere yon nonm yo bare nan vòlè epi Gon seri de ti malere kap fè 10, 15 an nan prizon. Sak te vòlè yon rejim bannann, 3 poul etsetera. Hum. E pi, ti malere yo fè tout tan sa, gon seri de gran nèg malgre zak yo fè, yo rantre floup, e pi yo soti frap. Kounye a la pèp ayisyen, lè bagay la choke okay. Tout moun ap pale, donk sa ki pral pase komisè a vin santi li jennen, kredibilite l an je, li pa ka sipòte chalè sa. Enfòmasyon ki rive jwenn nou pèp ayisyen, ebyen komisè a ta menm rele òm dafè l di lage pye w tande paske m pap ka sipòte bagay sa. Li di kite zòn nan. Lè òm dafè fèmen biznis li kite zòn epi sa w tande a, gon manda damne kò w ki soti. An dèyè òm dafè. Bon, sa ke m konn toujou ap eksplike nou pa bò isit, nan peyi Dayiti konn gon jijman k pral fèt demen maten, epi avoka sou lin ansanm avèk moun ki nan prizon an plis jij la. Èske w konprann? Moun ki nan prizon an k fè krim nan, i sou lin nan ansanm avèk avoka plis jij ki pral jere dosye a. E tandiske moun ki viktim nan li menm l ap tann demen maten pou ke jij la al pwononse santans moun ki te fè l mal la. Èske w konprann? Epi lajan gen tan bay. Se konsa lajistis la fonksyone, nou konnen. Òmdafè resevwa kout fil, di l kite komin nan. Epi lajistis menm mete manda damne dèyè l. Ebyen kounye a la, lè ke tout sitwayen wè. Ebyen manda damne dèyè òm dafè yo di ha komisè ap travay se bon bagay. Donk moun kòmanse repran konfyans ankò. Ebyen pèp ayisyen nan oktòb jounalis la asasine e nan mwa mas ki sot pase a la 23 mas òm dafè sa pral asasine nan Okay. Se lè misye fin asasine gon bann moun okay ki pral konnen ke misye te la tandiske lapolis tap chèche l. Lajistis te mete manda damne dèyè l silvouplè. Eske w konprann koze a? Donk, tès Gary mouri, si mwa aprè, kisa ki di? Kisa ki di? Komisè Pakè Okay, nan ki nivo dosye a ye kòm etan done ou te pwomèt Tess Gary ap jwenn jistis? Konbyen moun ki arete nan kad asasina jounalis la? Medam, matmwazèl e mesye pa bò isit, lè ke m di ou Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ou dwe panse Sa son dira sos pra. Wi, on dira avèk sos pra. A vle di, w ap gade sos pra, pèp ayisyen, sos pra a sanble on lavalas, li kouri sou diri a. He he he he. Ok. Donk, sa se sòs pra, madanm ou fè pou ou ak diri blan, pa vre? Pa gen pwoblèm. Sa son sòs pra a diri blan, y ap vide sòs pra a, epi pou al etan lè dlo a koule. Sa se sòs pra madanm ou fè, pa vre? Pa gen pwoblèm, konpè. Epi kounya la, lè nèg la soti, men sa l jwenn kay machann nan, pèp ayisyen, fò w suiv. Ti machann nan bon. Fòw banm sòs pwa fòw banm krèm pwa ou konn bagay la ou konn kòman li ye ay manjem nan oh pousa manjem nan piti konsa jodia. Sa se kay machann. M konnen lavi a du men manjem nan piti papa oh. Tande nèg la al mande krèm pwa lal mande sòs pwa gade yon. Ou gade m wè m pap fè dèyè sa wap fèm la mon amour. E tandiske lakay lè madanm nan fè. Ah ouze ouze ouze ouze ouze oh ouze vwala vwala. Pa banm zo! Bèf pam nan pat gen zo ladann. Vyann sèlman bèf pam nan te ye. Sak fè m pap fè visye a? Emen ti manmi a, ti manmi paw li ye. Al avèl. Pale cho, pale cho. Sa e pa chen janbe sèlman, sa e kabrit janbe, poul janbe, epi wa gou paw pèp ayisyen. Wa gou paw yon ti diri konsa bò chimen avèk yon ti sòs pra byen kole. Bon, kounya la, ou gen mari w nan kay, epi ou pa ka fè yon bon sòs pra yon diri blan. Ou fè sòs pra, sòs pra pete kouri pou diri a. Sòs pra fè lavalas nan diri a. Epi kounya la. Gad koman ti machann nan ap pran swen nèg la pou ou nan lari. Epi kounya koul nèg la kite w lale ansanm avèk ti machann nan. Ou pral tonbe fè skandal ou pral poze tèt ou kesyon oo gade kiyès wal pran moun sa pa level mwen li pa level ou vre kòmè. Medam fò nou pran men nou. Se nòmal moun nan pa level ou vre. Ay ti manmi an gade janl fè ti manje a baw manje a mwa epi ou menm ou fon manje lakay la epi li vide sòs pran lap gad sòs pran yon bò sòs pran pete kouri sòs pran pa vle ret chita kote diri a chak fon bò nan asyèt la donk lè kò paka fon sòs pran avèk yon diri blan epi nèg la al manje konsa yon seri de fanm e konsa yo pèdi mari yo. Epi kou pèdi nèg la, ou gen pou mache kay ougan, pye w gen pou fè zanpoud pou se pou se kòn, pou se pikan kay gangan. Epi alafen gangan fè w rele l lougawou pase l pa ka fè anyen pou ou. Machann nan se pa maji l fè non, ki fè l pran nèg la nan. Medam nou mèt bak mwen, m ap di verite a. Dèfwa w pèdi nèg la e pa pou anyen non, se manje w pa ka fè ba li. Gade nou sou kabann. Li pa bezwen sèlman pou kabann nan, li bezwen pou vant lan pase se fòk pwoblèm vant lan rezoud pou l ba w kabann nan. Lè se nan yon chen janbe l ale, chak kote l pase, epi machann ap jere l byen konsa, l ap bouke pla sa machann manje. Eeee ala traka pou lave kay tè papa. Medam, matmwazèl e mesye, chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Ou kapab raple ou nan jou pase yo, CSPJ. te mete yon rapò deyò. Ladan l yo pa t sètifye yon pakèt jij pèp ayisyen. Ebyen premye minis Ariel Henry remete rapò sa an kestyon silvouplè. Hen, men sa tranzisyon fè, nou bat kò nou twòp. CSPJ fin mete rapò deyò l di moun sa yo, yo pa dwat nan sistèm jistis la kounya Premye minis lan di non non non non fò m regade lis la fò m remete l an kesyon. Medam matmwazèl e mesye mwen wè poukisa nèg yo ap batay pou toujou gen tranzisyon. Paske aktyèlman la a jan ke m ap gade premye minis Ariel Henry fason l ap mennen bak peyi a mwen vin konprann pèp la mwen vin konprann pèp ayisyen nou batay nou bay nèg ki nan tranzisyon plis pouvwa pase yon nèg ki eli demokratikman. Paske CSPJ fin sot yon rapò nan jou pase yo. Prezidan remete rapò sa an kesyon. Hey! La repiblik kraze monchè. La repiblik kraze paske prezidan menase la jistis. La jistis son pouvwa apa. Prezidan pran sistèm jistis la l pliye l li foure l nan pòch li. Epi men jounen jodi a Ariel ap remete an kesyon rapò CSPJ s on seri de jij ansanm avèk komisè pèp ayisyen. Huh ala traka pou lame kayitè. Non tranzisyon gen plis pouvwa pase yon nèg ki eli nan peyi Dayiti. E jan m ap gade sitiyasyon aktyèl la. Monchè, si Ayiti gen paspò, menm si m te peye divès santèn mil dola pèp ayisyen, menm si m te peye san senkant mil dola, m te jwenn yon moun aletranje m t ap fè fil pou Ayiti. Si peyi a te gen paspò. Si peyi a gen paspò m fil pou li, m fè l fon pati, m fè l al repoze lòtbò. M fè l al rale yon souf pase peyi a gen twòp pwoblèm, Ayiti gen pwoblèm pa l, Ayisyen gen pwoblèm pa l. Donk, aktyèlman la a, Ariel Henry se sèl wa, le kòmansman e la fen, alfa e lomega. Fòk mwen di ou tou jounen jodi a nan lari Petyonvil, ebyen moun yo te soti pou manifeste kont ensekirite k ap ravaje komin nan pandan dènye moman yo la. Depi yon bèl bout tan pèp ayisyen, ebyen. Chaje enkoni k ap rantre nan zòn nan. Ebyen divès sitwayen nan zòn nan akonpanye ansanm avèk divès manb nan dyaspora a te mache e non sèlman sa tou anrejistre tout chofè moto nan zòn nan e pale ansanm avèk tout pwopriyetè pou ke yo pa anfème moun enkoni kay nan zòn nan. Pou plis detay, An nou swiv kòman sa te. Pou yo idantifye moun sa ok silvouplè dantifye moun sa fò konn kiyès moun sa ye avan ke moun an fèmen yon kay paske se sa kap disparèt petyonvil petyonvil ke nou te genyen an petyonvil pa nou an li jodia yo vle krazel nan men nou m sèmante 7 fwa 77 fwa petyonvil ki nan dyaspora avèk sila yo. ki la sou tè Dayiti a kontinye ap respire. Se yon mouvman pou n ka di non a ensekirite. Pandan n ap di non a ensekirite a, pandan n ap raple responsab yo fò yo jwe wòl yo nan kesyon mete sekirite nan peyi a, nou menm tou nou pran inisyativ pou n òganize nou. Se sa k fè w ap wè gen anpil moun nan defile a, chofè moto ki idantifye. Yo gen, w ap wè yo make Girardeau, taksi moto Dezèmit, taksi moto. Flipo, taksi moto, mòlèkil etc. Donk se sa pou pèmèt ke nou kontwole fli ensekirite a apati de moto siklis yo pase anpil zak ki fèt se nèg a moto ki pase fèl. Pa egzanp ou pap ka soti nan lòt zòn pou vin chita la ou di se la wap fè taksi moto. Donk fò u duman idantifye ou se moun zòn nan e ou fè taksi nan zòn nan. Yo di mwen ou vin ret lan zòn nan ou fèt aksidan nan zòn nan. Pou nèg ka sot lòt kote ap antre pa egzanp, men e pa travay li vin travay la san ke nou pa gen yon kontwòl sou li. Inisyativ mouvman sa li soti ki bò? Li soti lan pitit Petyonvil ki lan dyaspora a avèk ti sila yo ki lan Petyonvil. Donk se moun Petyonvil ki pran inisyativ la pou nou di Petyonvil pap peri. Mwen sonje te gen yon moun ki te dwe responsab men se yon iresponsab te di Petyonvil prèske menm jan ak Matisan. Jounen jodi a nou wè Petyonvil la genlè pi rèd ke Matisan. Sa fè nou pran desizyon pou ke nou menm. kòm pitit Petyonvil pou ke nou pa kite moun mete nou deyò nan Petyonvil. Kòman anrejistreman sa yo fèt, ansanm de chofè moto sa yo, ki jan n anrejistre yo menm? Yo anrejistre yo pa zòn yo, yo idantifye yo, yo moutre yo nan zòn yo, nan zòn yo yo idantifye yo, yo anrejistre yo. E nap kontinye avèk anrejistreman nan tout zòn nèt genyen e ki genyen yon nimewo e chofè moto. Pa egzanp wap wè Gerardo tèl nimewo, Dezeme tèl nimewo. Se pou ka pèmèt nou gen yon minimòm kontwòl e sou moto siklis yo ok. Men nap kontinye revandikasyon yo. Jodi a pa ni premye ni dènyè e demach nap fè nan mach nan mach nap fè nan sitting konprann. Nan mouvman n ap fè pou n ka raple responsab yo ke yo genyen devwa pou yo founi nou sèvis. Ok. Donk kòm sekirite a pa sèlman afè polis, se kominote tou dwe m nou ladan l. Nou avèk mayo, kaskèt, èske nou gen yon jan nou òganize, nou gen yon komite ki prezide, ki jan sa ye? Byen si, gen yon komite ki nan dyaspora ki gen nan tèt li Jean Junior Bellevue. Nou gen komite ki lokal, Ki la a, mwen menm se manb ladan li, gen Jonah Lavignon se pòt pawòl, nou gen Senatus ki la a, nou gen prezidan, nou gen vis prezidan pa bò isit tou. Epi nou gen komite santral la fèt de moun ki sou teren an, Petyonvil avèk moun ki nan dyaspora. E bò kote nou chita pale avèk meri Petyonvil, avèk mye Petyonvil la deja, piske nou konnen se li menm ki premye sitwayen vil la. Non byen si, byen si, nou chita avèk responsab komisarya Petyonvil, nou chita avèk majistra yo, donk pou ke yo menm yo kolabore avèk sa k ap fèt la. Nan sa se tout premyè la epi nan sa kap vini yo nou panse ap gen plis lòt moun, lòt antite, lòt enstitisyon ki touche de sa pou ke travay sa rive reyisi. Donk nou menm nap akonpanye lapolis nan travay lap fè. Nou menm nap veye sou tèt nou tou. Selon ou menm, inisyativ sa li menm lap pèmèt ralanti ensekirite a nan zòn Petyonvil? Se demach la sa. Demach la se sa l ye. Demach la pèmèt ke otorite yo, yo gen zye sou karapas Petyonvil. Nou menm nap pwoteje zòn nou. Jan w wè bagay la, e ou eslogan se Petyonvil p ap peri, tout moun veye zòn yo. Ou wè Jirado veye zòn ou, Bristou veye zòn ou, Pegivil veye zòn ou, Monlèkil veye zòn ou. Yon fwa ankò, Ayiti p ap peri. E pa Petyonvil sèlman p ap peri non, Ayiti p ap peri. Nou p ap bay vag. N ap goumen jiskobou. Nou di yon lòt fwa ankò, fòk sekirite retounen nan peyi a. Fòk peyi a gen stabilite. Fò Vitelòm! N ap voye mesaj a bay Vitelòm. N ap voye mesaj a bay Izo, Tilapli, Bougòy. Nap voyel bay jenè pou fanmi e alye ti babekyou avèk tout rès moun k'avèl yo. Mesye, konjige pou jou pou pèp la, nou menm nou pap pran sa nan men nou. Nou di peyi a nap fè konplo avèk entènasyonal, avèk moun nan gwoup enpeyalis a pou kraze peyi a, nou di yon lòt fwa ankò, nou bouke e nou pa kapab ankò. A la gè kòm a la gè, nap fè batay la avè nou, a laso, a laso, sa ki mouri zafè a yo, nou pap pè bandi, nou pap kouri al jwenn Joe Biden, nap rete la pou nou kanpe goumen, jiskobou pou n jwenn stabilite an nan peyi Dayiti. Mèsi laprès, jounen jodi a nou di gwo lanfwa ankò tout moun ap pèsekite an nan geto yo. Moun pa ka ret lakay yo. Onivo de Loko, Metivye, tout kote an nan peyi a, Matisan, nou di se bandi ki mete peyi a nan eta li a la. Gwo ensekirite, yon grangou, yon chomaj, se bandi ki koz sa. Nou di yon lòt fwa ankò, ti rès sa k rete a nou p ap bay vag. N ap goumen kont bandi yo. Yo tiye 4 polisye pou nou la a. Kèk polisye ki kenbe komin nan k ap bay sekirite jounen jodi a nou pèdi yo se zanmi nou, alye nou yo te ye. Men nou di yon fwa ankò, nou pap bay vag, jiskobou n ap goumen, fòk bandi yo al nan prizon, fòk bandi yo jwenn sa yo merite. Nou pap manke ba yo sa yo merite. Mèsi laprès. Donk se objektif mouvman sa. Mouvman jodi a se egzatteman kisa? E se yon inisyativ sitwayèn ki vle ke nou tout nan Petyonvil nou konsyantize nou pou nou rekonèt ke inisyativ pou pwoteje zòn nou an se pa moun kap vin fè l pou nou, se nou menm ki pou vin fè l. Se yon apèl a tout lòt moun nan komin nan, nan kominote a pou nou kapab ansanm mete men pou nou jere kominote nou. Kijan mouvman sa rive òganize? Eske se nou menm isit? Eske gen lòt moun? Kiyès ki òganize l? Genyen de moun. nan dyaspora, moun Petyonvil nan tout zòn nan dyaspora reyini avèk tout lòt moun ki nan Petyonvil la, nou mete ansanm pou nou kapab pran inisyativ sa. E sa nou genyen jodi a la se youn premyè, nou gen anpil lòt bagay nou pral fè ankò k ap pèmèt ke Petyonvil nou garanti sekirite ladan l. Jodi a nou prezante chofè moto avèk Chasuiv, èske s on mouvman ki pral lanse pou kapab idantifye tout chofè moto Petyonvil pwiske yo ak. Mize de fwa moto yo anpil nan de zak ki ap fèt nan komin nan. Jisteman, inisyativ sa a li pran deja e genyen plizyè zòn chazub yo prè deja, li rete pou nou sèlman distribye yo pou yo e nou pap fè chazub sèlman, n ap genyen badj ki pou idantifye yo egalman pou nou kapab kòmanse mete lòd nan kesyon taksi moto. Ou panse inisyativ sa ka li ka ralanti enpe sou zak asasinay k ap fèt an o nivo de Petyonvil yo? N ap chèche solisyon e nou panse se youn nan inisyativ ki kapab pèmèt nou jwenn solisyon yo. N ap avanse. N ap reflechi, si n jwenn lòt ankò k ap pèmèt nou garanti li, n ap chèche yo. Men annatandan, n ap reflechi a ansòt ke nou kapab idantifye tout chofè moto yo. Se yon premye pa nan kesyon garanti ke chofè p ap kapab fè dezòd sou moto nan kesyon taksi moto nan Petyonvil. Yon fwa ankò, Ayiti p ap peri. E pa Petyonvil sèlman k ap peri non, Ayiti p ap peri. Nou p ap bay vag. N ap goumen jiskobou. Nou di yon lòt fwa ankò. Fòk sekirite retounen nan peyi a. Fòk peyi a gen stabilite. Fò Vitelòm! N ap voye mesaj la bay Vitelòm. N ap voye mesaj la bay Izo, Ti Lapli, Bougòy. N ap voye l bay Jèn Enfan Fanmi e Alye, Ti Babekyou avèk tout rès moun k avè l yo. Mesye, konjou te pouchou pou pèp la. Nou menm nou p ap pran sa nan men nou. Nou di peyi a, n ap fè konplo avèk entènasyonal, avèk moun nan gwoup enpeyalis la pou kraze peyi a. Nou di yon lòt fwa ankò. Nou bouke, nou pa kapab ankò. A la gè kòm a la gè, n'ap fè batay la vè nou, a laso, a laso, sa ki mouri zafè a yo, nou pap pè bandi, nou pap kouri al jwenn Joe Biden, n'ap rete la pou nou kanpe goumen jiskobou pou n' jwenn stabilite anndan peyi Dayiti. Mèsi laprès, jounen jodi a nou di yon lòt fwa ankò tout moun ap pèsekite anndan geto yo, moun pa ka ret lakay yo, onivo de Doko, Metivye, tout kote anndan peyi a, Matisan, Nou di se bandi ki mete peyi a nan eta li a la. Gon ensekirite, yon grangou, yon chomaj, se bandi ki koz sa. Nou di yon lòt fwa ankò, tire sak pete a, nou pap bay vag. Nap goumen kont bandi yo. Yo tiye 4 polisye pou nou la. 4 polisye ki kenbe komin nan kap bay sekirite jounen jodi a nou pèdi yo. Se zanmi nou, alye nou yo te ye. Men nou di yon lòt fwa ankò, nou pap bay vag jiskobou. Nap goumen pòk bandi yo al nan prizon pòk bandi yo jwenn sa yo merite. Vwala medam matmwazèlz e mesye ou tap swiv gwo kokennchenn manifestasyon ki fèt jounen jodi a menm nan komin petyonvil pou denonse zak ensekirite kote sitwayen yo pran anpil anpil inisyativ donk chofè moto yo yo idantifye yo pa zòn kote yo ap fè taksi yon fason pou yo kapab gen kontwòl moun kap rantre soti e non sèlman sa tou Yo pale ansanm avèk tout pwopriyetè kay nan zòn nan, chak moun yo ap anfème fòk fòk chak moun ke yo ap afème kay pou ke moun sa kapab idantifye l nòmalman pou yo konn kiyès li ye yon fason pou enkoni pa rantre nan zòn nan pou vin mete plis dife sou sa k ap pase aktyèlman la a nan komin Petyonvil. Medam, madmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. Bon, n ap fè yon ti kout pye nan Senlwi di Nò. Pèp ayisyen, materyèl sa yo w ap gade la, ekskize, Se yon ansanm de materyèl ki te achte pandan Jovenel Moise te la pou ke zòn Senlwi di Nò te kapab genyen kouran. Jiska moman m ap pale ansanm avèk ou la se ke materyèl sa yo, yo toujou atè a, pa janm gen anyen ki fèt. oparavan se te 1.4 megawat men ki ta pral ogmante a 20 megawat pou ke anpil komin nan gran nò peyi a te kapab benefisye de santral elektrik sa. Popilasyon an ta pral jwenn kouran. Jiska moman map pale ansanm avèk ou la se ke materyèl sa yo stil toujou atè a. ki koute leta ayisyen divès milyon de dola, epi men kote yo ye, moun ap soufri, pa gen elektrisite epi men pil materyèl yo atè a la. Hum. Kesyon m toujou ap poze mwen menm, lè ke materyèl sa yo achte pou ke genyen kouran nan yon seri de vil pwovens, epi nou kite yo atè a, Pa janm gen travay ki fèt yo rete gaspiye. Eske se blan an tou ki anpeche nou mete kouran nan peyi nou kòm etan done tout sa kap fèt nan peyi dayiti se blan an ki pa vle. Sa ki pozitif yo wi pou m byen di. Lè pou lekòl konstwi pou nou gen yon pi bon meyè sistèm edikasyon blan an pa vle. Lè pou n gen sekirite nan peyi nou blan an pa vle. Lè pou peyi a gen kouran, blan an pa vle. Lè pou sistèm jistis la mache, blan an pa vle. Men lè pou n libere vakabon, m pa tande blan. Lè pou n kraze brize, m pa tande blan. Lè pou nou touye prezidan, m pa tande blan. Lè pou n koupe wout, se pa blan. Lè pou n fè manifestasyon spontane, se pa blan. Donk m ap poze tèt mwen kesyon. ant nou menm ayisyen ansanm avèk moun nap di ki pa vle wè peyi dayiti yo kiyès ki pi mechan kiyès ki pi rasis pèp ayisyen lè wap gade pil materyèl sa yo ki rete atè a kap gaspiye tandiske popilasyon an nan bezwen kiyès ki pi kriminèl donk ou kapab konprann pèp ayisyen lèm diw ayiti se la repiblik dè koken sèl vòlè kap prete M pa ka viv san ou. Men kote w te ye wi lè w te piti. Ou t ap fè jwèt tè. Ala traka pou lave kay tè. Bèl souvni pèp ayisyen. Sa k bon nan jwèt tè a ou konnen se lè w fin fè manje a epi ou chache ti bout mamit. Chache ti bout mamit somon, ti bwat lèt. Ou vèl gwo mamit pat tomat. Ou gon mòd wal chèche kalbas. Ou fann kalbas. Ou grate anndan kalbas pou fè gwo kwi. Epi pou ap fè jwèt te. Poum pise ou pise. Eee pou manje sa fèt pèp ayisyen. M pa kache di nou. Son kolabo. Ou wè si jan nou te leve. Nou te grandi konsa, lè n rive nan leta se te konsa. Peyi a pa t ap nan eta l ye. Pase pou jwèt tè a fèt pèp ayisyen gon mach a swiv. Fò m pipi, ou pipi, pou pipi nou tout mele ansanm. Epi sa w tande aprè pou nou mete tè pou n brase l pou n fè manje a. E nou tout ki met ansanm. Ou imajine w nou te grandi ansanm avèk menm lespri sa, mwen mete, ou mete nou tout kolabore epi pou Tout peyi a kapab jwenn manje. M pipi, ou pipi, nou tout pipi epi sa w tande, tout moun ki nan espas la jwenn manje. E dèfwa pèp ayisyen ou mete nan ti bouch ou boutèy pou pote bay granmoun yo pou yo goute nan manje a. La trakay. Se te yon si bèl eksperyans. Men, lè ke ou fin fè manje a pèp ayisyen, ou konnen se tè a pipi ou pa ka manje l. Epi kounye a la, pou ap di konpè men manje a wi. Adje lavi sa o! Makomè men manje a wi. Ou ap kouvri manje ansanm avèk ti moso fèy bannann tout jounen granmoun ap bat ou paske ou ap plede chire fèy bannann pou ap kouvri manje pot bay makomè pèp ayisyen. Èske w konprann? Chire fèy bannann, gade non fèy joumou pa ka rete nan dosye ap kouvri manje pote bay vwazin. Kòmè men manje a wi. Epi kounye a la, pou chèche yon ti pikèt bwa pou fè kòmsi w ap manje, pran met nan bouch, nyanm nyanm nyanm, m kòmè manje a te bon wi mèsi. Adje lavi sa. Ti jwèt mouche a papa. Anpil ti moun pèdi nan koze sa. M sonje papa m bon m on bra mesye. Ou konn nan ki sa? Nan dosye jwèt manman a papa, lè w ap fè jwèt tè, ansanm avèk lòt ti zanmi, vwazinay. Epi kounye a la fò w gen pitit. Pèp ayisyen. Mayi fèk ap desann. Ou konnen. Lè mayi ap desann, Gon flèch Maya pouse nan tèt li kon ti jan woz epi l bèl lè Maya fenk ap jete. Epi kounya la mwen menm ansanm avèk ti zanmi m nan sa nou fè nou bezwen pitit. Epi kounya la n antre nan jaden an pa bliye gon seri de pye mayi, pye mayi yo gwo nèg. Epi kounya la nou degole mayi yo. Mayi yo poko rèk non m di w mayi yo ap jete. Epi kounya la nou rache zepi mayi a ki genyen bèl flèch ladan byen wòz bab mayi a pèp ayisyen. Mèsi bokou Renois. Nou rache mayi a, epi bab mayi a byen wòz, frèze sè byen eme, nou mare twal nan zepi a, epi nou mete l nan lòt, nou mete grenn barèt nan bab mayi, epi nou gen pitit, nou se makomè. Jaden mayi papa m. Adje! Kounye a la, frèze sè byen eme, sa ki m pase? Pandan n ap soti nan jaden an, pitit nou byen double nou pote makomè makomè nou pral fè manje pou pitit. Papa m kwaze avè m. Eey, papa m di m al montre l ki kote m sot rache zepi mayi sa. Kounya la poum pran papam. Li kenbe nou 2 a. A zepi mayi a non men. Mwen renmen ansanm avèk ti zanmi an. Epi papam kenbe nou 2 a ansanm non sèl men. Nou chak a zepi mayi nou pitit nou nan men. Yo ap rantre anba jaden mayi a. Pa bliye pwa bon anvan mayi. Yo ap rantre anba jaden mayi a ansanm avè nou pèp ayisyen pou nal bay ki kote n sot kase zepi a. Adje. Lè n rive nou di men kote nou degole zepi mayi. Papa m rache pye mayi. Adje! Papa m grennen mayi nan mouda. Apa m di! A pye mayi yo l bat nou. E papa isi se pa premye fwa n ap fè l. Gon paket mayi nan espas la k pa gen zepi. Pye mayi yo byen bèl yo ched yo jete flè epi pa gen zepi ladan yo. Nou degole yo pil bab mayi byen wòz epi nap fè pitit. Ti konpran? Wala. Hum. Nan degole zepi mayi. Avan m kenbe nou bla bat nou byen bat ansanm avèk pye mayi. Tank papa m ap bat nou avèk pye mayi l ap di nou kite rafine. Nou pa kab degole pye mayi a. Demen maten se li menm n ap jwenn pou n manje. Apre sa, granmoun nou ta tonbe l al malad, e nou menm ankò k pral di granmoun sa a mouri, se filè bèf sèlman l t ap manje, li pa mouri kit anyen. Anm kout! I kout bra l kout bra mayi pou nou! Apre sa, yo lage nou men payisyen n rele, bra mayi leve sou tout kò nou epi n al chèche yon kote n kouche. Ti konpran. Men malgre sa, sa pa chanje pase fò w retounen nan jwèt tè a. E sa ki bèl la pèp ayisyen se lè w fin pipi pou brase manje tè a pou nou manje ansanm nyam nyam epi nan aswè lè w kouche w ap fè rèv ou wè se jwe w ap jwe ansanm avèk ti zanmi yo epi pipi kenbe w al pipi epi bagay la dous poutan se sou kabann nan w ap pipi lè w resi sote nan dòmi epi kote a frèt kou neje kòlè m fin pipi nan kabann. Manman m te di m pa jwe tè, pa jwe nan tè nan lajounen. Ebyen pèp ayisyen m leve m chanje dra, m vire matla. Hehehehehehe Adje lavi sa o! Donk pèp ayisyen se yon bèl bèl bèl souvni lè ke w te piti pou rete ansanm avèk tout lòt timoun pou ke w ap jwe. Malerezman jounen jodi a avèk kesyon de ensekirite k ap fè raj nan peyi dayiti nou pèdi tout tradisyon sa yo. Men, nou rete kwè kanmenm yon jou sa kapab chanje, se nou tout ki pou mete men nou ansanm pou nou travay pou nou retounen Ayiti jan ke l te ye avan an, donk pou nou sispann pale de Ayiti yè, men pou ke nou chita n ap planifye Ayiti demen, Ayiti aprè dizan, Ayiti aprè ventan, Koman bagay yo ap ye. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco.